Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon hum ayiti an boulvès men ekoute nèg ap fè jiwèt nèg ap fè jimnastik politik parad politik pou wè si yo ta kapab vin prezidan Bon, pa gen pwoblèm, n ap vin avèk yon emisyon politik toutalè men ekoute, nou vini la avèk 3 reyaksyon. La reyaksyon d'un artiste haïtien, il a beaucoup pleuré. Tankou jan antiyè yo di sa, matinikè, i ka plere gwo dlo. Fantom, chanteur, Fantom ki te nan kanaval la te bay prezidan yon big up. spesyal. E ou konn poukisa paske l te estime ke Jovenel s on tòg, Jovenel pa pè batay, Jovenel kase batay e Ayiti te bezwen yon moun konsa pou kapab batay pou li. Ebyen Fantom kriye jounen jodi an paske li estime ke. Moun sa te gen yon ti ideyal desalinyen, yon nèg k ap kanpe gade moun nan je pou di w ke sa w ap fè a pa bon, ki tante atake yon sistèm ki la depi dèzane e poutan on l a asasine. E m gen presyon ke Fantom li di yon mo ak Claude Joseph pou li di konsa w fè l Claude? Eske sa ta souzantann ke Claude Joseph konnen kesyon sa? Antouka Fantom a parle, ann tande e gade a la fwa nan mikwo konfrè nou Okam TV. Raj ayisyen an monte nan tèt misye. Derespektan an monte nan tèt misye. Nap goumen pou chèz mesye. E pèp la? Nap goumen pou richès mesye. E pèp la? Mwen menm map tou di nou sa kle jodia. M kanpe bay depite an m pa bezwen depite ankò. M kanpe. Map kanpe an revolisyonè kounya. Sonje sa m di a m pa bezwen depite ankò m pa bezwen m pa nan eleksyon malpropte sa yo m pa nan bagay sa yo. Paske m bati nom nan mizik ke m ret fè mizik si yo pa gen tan tiye m tou petè si Bondye ba yo pouvwa bikòz lèzòm m pa ka tiye m mande tout moun m te fè kwè nan mwen pou depite si yo ka tiye yon prezidan e pa yon depite m pap tiye mwen menm m pa bezwen rich. Men m bezwen yon twa sou tèt mwen yon bagay ki kouvri tèt mwen lè lapli ap tonbe m pa mouye ka manje mesye nou mechan anpil wi mesye nou mechan anpil wi men serye nou mechan anpil m pa nan bagay depite nan bagay m son ayisyen men fòk depite m pa bezwen bagay sa ankò men Nou mechan anpil wi mesye Nou fè ti Ti pèp ki pi piti a ap pase mizè Epi nap fè yo konprann sa yo pa konn Pase yo pa konn li Nou mechan anpil Nou vreman mechan mesye Nou imilye pwòp moun. Pwòp moun. Kap goumen pou nou. Epi nou imilye yo. Nou ti yo mal. Nou mechan anpil wi mesye. Claude Joseph ou mechan anpil wi. Nou mechan anpil wi mesye. Mechan anpil wi Mèd Ayisyen mèd Pèp Ayisyen ki te giyè Nou te gen de chans pou nou e komanse 12 janvye 2010 Nou te gen chans pou nou e komanse Refon Ayiti Si lanmò Jovenel, m pa di Jovenel te bon. M bat janm pou Jovenel. M bay Jovenel respè paske li se sèl nèg ki gen kran kanpe anfas moun. Yo de, li de kanpe. Si la nou pa rekòmanse Ayisyen, nou pa moun tou. Manje kaka, viv lavi nou, mwen menm m ap viv lavi m. M pèdi tout fyète m menm. M endinye. Pase la se do bay M desan nan bizwen baka pale devan moun Nou mechan anpil wi M wè m son mechan Nou mechan anpil E konsa l ye On prezidan mouri e pa on chen apre 2 jou nou ouvri on peyi Nou fè tout sa n vle epi Ayisyen Siye li menm m konprann, m respekte sa paske gen anpil moun ki nan nesesite, ki bezwen. Men aprann soufri tou mesye. Fè yon sèl konba. Mwen renmen dwèt sa. Fuck. Depi rive la kay mwen ap fek kontinye la because Nou mechan anpil mesye. Bagay la fè Fantom mal jouk nan zo, o pwen ke Fantom di, Ben, li pa gen entansyon kandida a la deputasyon ankò. Jounen jodi a la, m gen enpresyon ke eleksyon k pral fèt la la a, bon, se nan eleksyon sa nèg pral jwenn kraze brize. Ou pral jwenn krebete k ap vin depite, krebete k ap vin senatè. N ap vin avèk kesyon sa a pi devan. Men fò m di nou ke, Bagay la kòmanse santi di. Le fèt ke nou antre nan yon lojik, youn ap atake lòt, youn ap voye toye a sou lòt, ebyen m ta kapab di bagay la pran lari. Èske sa pa konn rive lè w wè de matlòt k ap joure, epi sa w tande a la, tout zen pran lari, se lè sa a mari a pral konnen, men sa tèl fanm te fè, men sa tèl fanm te fè. Ebyen, nan jou k ap vini yo la, pral gen anpil revelasyon. Pral gen anpil nèg ki pral nan difikilte men nap tann paske nou konnen ke bon bagay yo pral rèd. Gen yon madam 37 an lè l te antre Ozetazini ebyen li pale avèk Claude Joseph. Kisa l di ak Ti Claude? Ti Claude, tout moun konprann, tout moun wè anba w. Banm di w yon ti bagay, ou wè sa w ap fè a la, li pa fè sans. Ou wè panyòl sa yo ou pran, ou di se yo menm ki te tiye Jovenel ou bay pèp la. Ou ap fè tout sa w ap fè yo la, ou pa entèlijan menm, ou pran tout moun pou enbesil. E pa tout moun ki enbesil nan Ayiti, gen moun ki te lekòl. Mwen menm, sa avèk ou e m te pase psikoloji klas. mwen nan Palm Beach State College in Florida. Bon m di w yon ti bagay. Pa gen moun ki enbesil. Ou, moun sa yo pran, ou di se yo menm ki te tiye Jovenel la, se Panyòl Jovenel te voye chèche a nan nan dènye semèn ki pase yo la, nan dènye mwa k pase a la, pou vin ede l konbat ensekirite avèk bandi yo. Moun ki te tiye Jo, ou di se yo menm ki te tiye Jovenel, ou lonje yo bay pèp la. Ò, chaje Ayisyen k ap viv nan peyi etranje, nan peyi Panyòl yo, Ki sekirite w bay Ayisyen sa yo ki ap viv deyò? Mwen menm m pa gen fanmi ladan yo, men Ayisyen se Ayisyen avan tou. Ayisyen se Ayisyen avan tou. Nou tout se Ayisyen. Bon m di w yon ti bagay. Milat sa yo k ap itilize w la, yo itilize w mal, yo met, yo itilize w tankou lè te gen esklavaj, mastè a pran yon bl nwa parèy ou, li bay pou bat ou, pou siveye w, ki pou fè tout sa k gen pou fè yo. Se nan sa k ap pase la. Ou pa wè sa k pase? Ou nan konfizyon. Yè yo deklare eta de syèj pou de semèn. Eta de syèj, moun pa pran lari men Jodi a la daprè lòd ou resevwa ou mande pou tout moun pran lari pou tout moun revake avèk biznis yo retounen nan nòmal yo pou tout moun retounen nan nòmal Banm di w yon ti bagay si w panse sa w fè a la gen moun ki pa wè anba w ou fè fot e si w yon bagay ou fèk kòmanse ou pa konn sa w kòmanse a ou pa konn sa w kòmanse a paske nou menm nan kominotè entènasyonal la nou pa enbesil nou pa enbesil Ayisyen chaje moun de valè ladan l Nou kite peyi a akoz de politik sa yo, akoz de sa yo k ap fèt la la a. Men nou pa enbesil. Nou pa enbesil. Menm lè nou vin nan peyi etranje, nou vin tou granmoun. Mwen menm, m antre isit, m a vin abite isit, m te gen trannsetan. Trannsetan m te gen lè m te antre vin ret isit. Ala m pa antre nan kolèj, m fè klas mwen, m pase klas mwen, gen ak GPA moun ki fèt isit pa pase l. Sa vle di pa gen jwèt ladan l. Nou pa enbesil. Tout enbesil anba tè deja. Jwèt sa w ap jwe a, li pa gen plas. E pa gen moun ki pa konprann li. Yo wanbo w. Ou se sispèk nimewo 1 nan lanmò prezidan an. E m ap di w sa jodi a la. Si w panse ou fini, you get away with that, An an Gade Nou menm nan dyaspora nap mobilize nou gen poun reyini Wap konnen M pap di w anyen non Nap pale Nap vini Peyi a fèk kare nan pwoblèm E mwen di w sa deja Si w panse Ou fini Ou son premye minis ki revoke Ki ta sipoze ranplase pa yon lòt Ou tiye Jovenel ou bon. Mezanmi fòm di nou ke mwen genyen yon sitwayen. Li kite peyi Dayiti depi lè li gen 13 lane. M pa konnen byen blòk l ap viv la. Men kote l ye a, li se yon atis. Yon atis ki petèt pa fè it an Ayiti men ki ka fè it nan zòn ke li ye a. Yon atis nan sektè rap. Alò son Dreadlocks. Fò m di nou ke misye te voye yon premye videyo ban mwen sou. Dosye je nèf lan, kesyon revolisyon an, m pa te deside pase l. M kwè l vo yon dezyèm videyo ankò, m fè menm bagay la. Men nan twazyèm videyo sa a, m panse ke mwen oblije pase l paske li di RL pro souple, alò se konsa l di l, men nou menm nou konnen se RL prod, li di souple pase sa pou nou paske depi lè l kite Ayiti a laj de 13 an, Mwen kwè li poko janm tounen nan peyi sa a e li te swete tounen yon jou. Men sa k ap pase jounen jodi a la a montre a klè ke si yon nèg deyò ebyen ou pa gen dwa tounen. Men sa byen fè l mal e li denonse nèg ki patisipe nan konplo sa a pou touye Prezidan Jovenel Moïse. Bonswa sa depan kilè m ka voye bòs vòt sa ale Erèl po Erèl po zanmi pam ou wè dlo nan jem prezidan fè dlo nan jem mesye. Mwen mesye Mwen di nou Mwen di nou mesye Li mèt te pitit pam mesye Paka mèt pye ayiti Li mèt te mouri m pral prann vivan Peyi konsa pye piti mwen paka ladann mesye Yon peyi mouri Nèg yo ap goumen pou prezidan Nèg yo ap goumen pou pouvwa Mezanmi prezidan mouri mesye Peyi a pa bloke, peyi a pa an dèle, tout bagay ap fonksyone. O, Bondye, li pa bon. Men nèg yo soti pou yo toujou ban m blagawout dirèk nan peyi a. Anyen pa ka mache. Nèg yo met lavi yo chè. Nèg yo gen bagay yo mezanmi. Mezanmi kilè Bondye Ak jwe gran nèg sa yo pou mwen men si se pou met pyem ayiti kilè bondye ap banm delivrans mwen pou m antre ayiti pase mwen menm se nèg ki renmen ti vy anpil m se nèg ki renmen ti vy anpil malgre mwen se yon atis mwen chante nan gwoup ameriken se vre tiyetiyès ou konnen m kriye m kriye pou prezidan mwen an tiyetiyès ou konnen sa ou konn sa non non siyifi tiyeysen soja. Tchyes se mwen menm ki la me wa le wa le wa yo le wa chantò la ze nouk la pitit mwen chay la lou m paka vide chante sou peyi m mesye fanmi ki ap gade m mesye travay sa nèg yo fè a nèg yo fin tchwe nèg la nèg yo debloke peyi a pou peyi a mache mesye nèg yo mechan mesye nèg yo di yap fè revolisyon se kwè li ap revolisyon an ki kòmanse mesye mesye nou asasine prezidan an Jouk fèl mouri ak konsyans li Jouk fèl mouri Jouk fèl mouri ak granmoun sou li Jouk fèl mouri avèk tout pasyans li Jouk fèl mouri avèk tout kè li Jouk fèl mouri avèk Ayiti sou kè l Mesye nou tchwe Jouk fèl mesye Se Pablo Solo Mix mesye Babekyou Mezanmi nèg bandi yo Mezanmi konsa nou vle wè bagay la Ayiti pap chanje mesye Nou renmen sa k fèt la mesye Lavi m pap janm gen miyè pase m sa yap fè a e lap toujou fèl mesye mezanmi se sa mezanmi oo sa pa posib mesye li lè men isi gen e a fòl gen tablèt li lè pou timoun yo konn li a tablèt li lè pou timoun yo mwen tablèt li lè pa gon timoun ki fèt nan lavi a yap di timoun se lavi pa gen timoun se lavi timoun yo gen manman yo gen papa li lè mezanmi pou yo rekonèt sak rele tchatibòt la li lè pou nèg yo voye je l gad sou timoun yo Li lè pou lavi a desann mezanmi men 3 dola ba nou manje mesye nou tchwe jovel pandan jovel ap goumen pou konsyans li erèl pou fè pèp la tandem fason m pale a erèl pou se djo echann yo di a erèl pou tiye tchèch ou wi de bèz se nou t la atis la wi mesye yo fè atis la kriye mesye nèg yo fè atis yo a kriye nan mitan foul ameriken ameriken ap di goumen nou ale. Esi Nou ta tue neg yo ban mwen mesye Nou mechan mesye Nou tap tue neg sa yo ban mwen Lè yo ta rive yo ta wè ki dan sa nan dan neg yo dan dan lò ladan yo Nou ta tue neg yo pou mwen mesye Si Nou ka kenbe prezidan Nou tue l jodi maten an E Nou gen dizon pou n al ayiti mesye Nou bezyen peyi a desann dwat mesye Erelpo map kriye kòm son jèn Erelpo fè pèp la tande m tanpri tanpri pase mesaj la prezidan m nan mouri Men nèg yo ap goumen pou prezidan, men nèg yo debloke peyi a, men nèg yo ap vann tout mache, nèg yo ap bagay. Dimitri Vorb, m konprann sa k ap fèt la, m konprann. Men se m p ap fè estavèg yo Dimitri Vorb. Dimitri Vorb ou soti pou yo fè estavèg, ou pa gen moun k ap fè estavèg, ou pa gen moun k ap pran blakawout nan men w Dimitri Vorb. Ou nan fout touye Jovenel ban Dimitri Vorb. Ala koze! Anba syèl ble sa a, ala koze nan peyi Dayiti! M pral vini nan 2 pwochen emisyon yo pa rapò ak kèlke voice e s'il le faut menm vous faire écouter. Gen anpil moun ki fè revelasyon. Gen anpil moun sou chanèl la ki ekri m an pèsòn, ki voye voice ban mwen pou di RL prod écoutez un maximum de précaution paske Bondye pral fè yon ti pale ak peyi sa a. Men pou l pale ak peyi sa a fòk gen nèg M pap di ki san pou san bon non, men fòk omwen gon moun ki a 70 pou san on ti jan ka parèt devan Bondye paske nèg sa fòk li pa patisipe nan krim, fò li pa fè peyi a tout mal, pral gen bagay. Donk nap vini avèk emisyon sa tout alè paske sak rive Jovenel la gen moun ki te anonse l wi, nou pa kwè men ekoute a chak fwa yo di nou ke fòk nou al nan jèn pou peyi sa. Bon m pa gen pwoblèm on nèg ou ka vodouyizan. Men vodouyizan l ka fè jèn tou. Li ka fè l lakay li. Paske se tout nasyon an ki pou mete tèt ansanm pou n vanse. Ou menm ki nan legliz, nou 50 ou 52 pousan, se sa? Mete ajenou atè, priye. Sispann fè ipokrizi. Sispann fè ipokrizi. Priye. Antre nan lojik jèn nan pou wè si peyi sa ta kapab chanje. N ap tounen tou talè paske nou pral fon ti pale ak pèp ayisyen an. Merci beaucoup la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pour nou dire que vous appréciez le travail epi après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.